Li fè moman pou m enfòme n, moman pou m pote nouvèl la pou nou. Bonjou bonswa tout moun, rete la poko depase, ou konn sa l ye deja rezo enfòmasyon an, Sofia TV 83, n kontan ansanm avè w e pou n pote nouvèl la pou ou tou depan de kilè e ki kote ou ye nan moman ou pral tande epi gade videyo sa. Babekyou, depi yon sèten tan, fòk nou di depi lè Jenèf Alye Fanmi fin fòme, Fòs Revolisyoner Fanmi, egzatteman, fin fòme, Nou remake ou menm ou drese w kòm pòt pawòl moun Lasalin. Nou remake sur tous les réseaux sociaux, partout dans le monde, Babekyou ap revandike pou moun Lasalin. Babekyou ap mande pou moun Lasalin gen yon myozèt. Sepandan. Yo pa janm sispann kritike w sou masak ki te fèt Lasalin, gen anpil nòt ki sòti, dwazimen te sòti nòt e yo te endekse w nan masak Lasalin. Men nou remake moun Lasalin tou pran w kòm lidè yo. Kisa w kapab di nou sou dosye sa a. La vérité est têtue, la vérité est comme la lumière. Tou kòm ou pa ka bare la lumière, se menm jan ou pa ka bare la vérité. E m vle di pou tout entènot yo, pa t janm gen masak Lasalin. E Lasalin te gen 2 gwoup ame ki t ap goumen e ke gon yon gwoup ki viktim pa rapò avèk lòt gwoup li t ap goumen an. W ap chache m pou w touye m? Si w jwenn mwen menm, w ap touye m, mwen menm mwen jwenn ou avan e ke sa k te rive yo rive. Le 13 novanm 2018, si w te met Ti Jinyò kanpe devan m, ou te di m kiyès ki Ti Jinyò, m pa t ap ka di w men kiyès ki Ti Jinyò. Sa vle di, lè yo fè rapò sou swadizan masak Lasalin nan, m potko menm konn frekante Lasalin. Ok? Sa vle di m pat konn si Junior e pou moun lasalin eske moun lasalin pran m tankou lidè moun lasalin menm jan a moun wap jeremi menm jan a site solèy yo wè m tankou yon pòt pawòl yo wè m tankou yon mesaje tankou yon moun ki ap pote yon mesaj pou yo ke yo menm yo ta renmen pote petèt yo pa gen kapasite ke mwen genyen an e ke pou yo pote la pou yo pote mesaj sa e jan m tap di w lan. Tout moun ki tout moun ki moun lasalin ki pap fè politik tout moun ki moun lasalin ki ta renmen gon lavi miyò yo konnen m pat janm m pat janm e je jure sur ma foi d'honneur et sur ma foi maçonnique m pat janm nan masak lasalin e m di w se swadizan masak paske se 2 gwoup ame ki tap goumen paske mwen menm kòm moun ki fè metye zam m konnen gen masak On sivil ame ki gen on zam nan men l, sa map di a on pakèt entènot pral gade l la, gen militè k pral gade l, gen polisye kap gade l. Tout moun konnen on sivil ki gen on zam nan men l li pa konsidere tankou on sivil ankò. Otomatikman ou gen zam lan men ou pa on sivil. Kòman fè 2 gwoup nèg a zam ap goumen, youn ap youn ap afwonte lòt epi w pale m de masak? Sa fè 1. Le monsieur qu'on appelle Fednel mon chéri, m pa janm rankontre moun konsa nan vi m on jou. M pa janm pale a moun konsa. Pierre Richard Duplan m wè Pierre Richard Duplan 4 fwa m kwè nan vim e mesye ki polisye nan riyèl maya jodi an ki ap goumen anfas mwen yo yo ka temwanye sa paske chak dimanch maten yo te konn al nan yon bann ki rele jagwabenn sa vle di nan al nan jagwabenn chak dimanch maten m wè Pierre Richard Duplan 4 fwa paske m t al nan jagwa a 4 repriz sa vle di. Jodi an moun lasalin wè verite a, moun lasalin konnen m pat janm nan nan nan nan nan nan nan nan sa yo rele masak lasalin nan paske map plede repete l pat gen masak e moun yo vin wè jodi an mwen sanble yo e yo te konn sa deja paske mwen fèt nan ri sen maten la e e mal grandi dèlma 6 m se pitit yon machann manje lè m lè m gad moun yo m gad tèt mwen ou wè se menm bagay lan ti nèg nwè gad cheve m bon cheve grenn nan bon bon bon bon nèg nwè a. Sa vle di, ak ki kouraj m ta pral masakre moun ki sòti nan menm kouch sosyal avè m? Sa vle di jodi an, se pou nèg ki t ap fè pou rezon politik, ki te pran dosye Lasalin nan e ke pou yo te kapab konbat prezidan Jovenel Moïse, paske yo te bezwen dosye pou yo te mete sou prezidan Jovenel Moïse. Mentenan, kòm nèg k ap fè politik sa yo ekstrememan fèb, politisyen ayisyen fèb anpil. Yo itilize òganizasyon dwa moun yo, bon m pa p menm rele òganizasyon dwa moun, pati politik dwa moun yo. Pati politik dwa moun yo, dan lemond antye tout moun konn sa k rele òganizasyon dwa moun. Sa vle di depi se moun dwa moun ki pale, lemond antye pran sa o serye. De se fè, yo itilize moun sa yo ki fè de rapò bidon, de rapò ki pa kanpe sou anyen, de rapò kote ke si e te gen gran peyi vre, si e pa t on ti peyi, e pa t Ayiti. E se poutèt sa n ap goumen, paske nou gen on, nou, nou, nou nan pase nou, nou se on gran pèp. N ap goumen jodi a pou n rejwenn istwa nou, pou n rejwenn idantite nou. Tout moun aklè t ap konnen ke yo t ap mande yon ankèt endepandan, yo t ap bon jan ankèt. E pa ankèt bagay patizan, ankèt bagay politik, ankèt moun m pou Barbecue, m pa pou Barbecue. M ta swete ke gen yon komisyon endepandan, son e sa m ap mande lemond antye. Kreye yon komisyon endepandan. Moun yo pa ni pou Barbecue, yo pa ni pou iks, yo pa ni pou igrèk. Pral fè m pase pou chèf gang, se lè sa tout moun pral konnen Barbecue, Barbecue, Barbecue. Epi se lè sa yo pral vin ba l konotasyon. Negatif lan. Men dat sa a, kot moun sa a te ye? Chèf gang sa a, moun n ap rele bandi a, ki bò l te ye l? Li pa t janm egziste? Kòman fè se toudenkou, tout moun tande Barbecue, Barbecue, Barbecue? Se pou m di w ke non Barbecue an se yon fyète pou mwen, paske li, chak lè moun rele m Barbecue, dayè m m prèske pa pa pa kontan lè moun rele m Jimmy. M plis santi m fyè lè moun rele m Barbecue, paske li raple m kote m sòti. Li raple m ke se yon chodyè e ke ki grandi m ki mete m kote m ye a. An gwo, se konsa non Barbecue an vini. Nou oblije goumen chak jou pi plis pou nou kapote sistèm lan. Se sa k fè nou kwè dur comme fer ke pou Ayiti chanje, paske gen yon pakèt moun k ap pale de zam, zam, zam, zam, zam. Ideyolojikman, nou gen yon pèp Yo zonbifye Nou gen yon pèp ki pa konprann mizè ke yo mete l la Paske m di sa deja m t ap fè yon entèvyou ak yon jounalis ameriken l di jou pèp la l ap gad Site Solèy l ap gad Tèminal Varreux Epi jounalis ameriken an di m jou moun yo konprann nan ki mizè yo ye la yo p ap menm bezwen w e ke pou yo leve kanpe kont mizè sa Moun pa viv konsa Men mentenan ideyolojikman yo tèlman zonbifye pèp sa moun yo poko janm wè si pou yo leve kanpe toujou Sa vin fè ki sa ke nou menm jodi an nan fòs revolisyonè je dè fanfanmi ale man youn man tout. Le monde entier pa konn sa kap pase la saline yo jis wèm fè yon video m montre ko jan moun yo ap domi men moun yo pa konnen komsi si gen moun ki leve depi maten ki paka manje jodi a gen jenn fanm an ayiti ki kouche pou yon asyèt manje 20 dola menn epi yon pèp ki te gen tout pase sa yon pèp ki se premye pèp nwa endepandan yon gran pèp konsa jodi a gad imilyasyon nap pran epi m di waw jodi a fòm fèm pòt pawòl moun sa yo jodi a fòm goumen pou moun sa yo e se yo nan rezon moun kap swiv pou nou la pose tèt nou kesyon poukisa. Depi wè nou di lari epi wè moun sa yo swiv nou se paske nou gen yon vi a moun sa yo se paske nou pa reprezante yon menas pou moun sa yo jodi a m panse se sa e nan lasalin jodi an moun yo wè m tankou yon moun yon mesaje ki ap fè mesaj ke yo ta renmen fè rive lwen an rive kote pou l rive. Men kòman w santi w nan po sa a lè m pale de po sa a yon babekyou yon ansyen polisye ki te genyen tout libète l Lè m di tout libète l, Babekyou te gen posiblite pou l ale nan tout kwen nan peyi Dayiti. Men kounye a la a, nou kapab di depa w yo yon ti jan limite. Men kòman w santi w nan po sa? E rien de grand, rien de grand ne se réalise sans passion. E ki sa ki pi bon? Gen libète pou m al tout kote, men ki libète? Jodi a ki libète moun gen nan peyi a? Jodi a pa gen libète nan peyi a. Pa gen moun ki lib, tout moun pè pou yo pa kidnape yo. Mwen menm kap pale la m pè pou yo pa kidnape yon fanmi m si yo kidnape yon fanmi m 1 m son malere m pa gen kòb la poum peye 2 nèg ki kidnape l yo ka di misye tout tan ap denonse kidnaping e fanmi l li ye yo vyole l epi yo touye l chak jou map reflechi a sa si yo kidnape yon fanmi m si yo kidnape yon fanmi m sa map fè paske m pap gen kòb lan pa gen moun ki lib jodi a jan wè m tap eksplike w lan m panse ke e fòm te fè sakrifis sa. M pa wè ki libète m pèdi. M pa kwè m pèdi libète m, paske avan m te antre nan batay sa a, m se yon moun ki te toujou limite tèt mwen. M te toujou gen twa wout m te konn fè. M ale nan lòj mwen Kwadèboukè, mwen inisye L'avenir numéro 50, Orient de la Croix-des-Bouquets, se nan lòj sa a mwen inisye. E chak dezyèm, katriyèm dimanch m al, m al nan lòj mwen. Lè m pa nan lòj mwen, m lakay mwen avèk pitit mwen, avèk dam mwen te marye a. Lè m pa lakay mwen avèk pitit mwen avèk dam mwen te marye a, mwen nan baz udmo. Bon! Ebyen nou kapab wè sanksyon ke peyi Kanada, tou dabò, sanksyon ke peyi Kanada pran alega de plizyè endividi ke nou konnen, nou pa bezwen resite non yo, ebyen sanksyon sa yo vrèman kòmanse pote fwi la. Sanksyon yo kòmanse fè travay li medam mesye setadi ke san konte nou wè gen anpil ladan yo ki fè silans san konte gen anpil ladan yo la lè wap chèche yo ou pa wè yo ou pa wè yo ou pa konn si se sove yo sove si se kite yo kite ayiti men senpleman bagay yo trè grav nou te gentan di w gen ladan yo la evidaman kay yo sou ekout pou pa di kay yo sou siveyans bagay la se serye medam mesye pa gen jwèt la la. E kan menm yn fwa depi nap salye gouvènman kanadyen an paske la nou wè ke se li yo k pran lidèchip bagay la men atansyon administrasyon Biden lan kòmanse repran relèv lan ou ta di son match foutbòl kanada fè pas la a etazini ebyen se si e sèten kòmanse gen pwoblèm tout bon antwòt pandan nap pale la jan nap swiv nan ekran medam mesye ebyen le fame cherif abdala Cherif Abdala lòm le tou pwisan lòm ke ou pa ka touche anndan peyi an non sèlman peyi Kanada te gentan sere boulon Cherif Abdala ebyen misye kòmanse e misye gentan vle retire tèt li nan kesyon gwoup Sogebank nou konnen li t se youn nan moun ki te vis prezidan Sogebank men avan sa ban mwen salye Lionel depi peyi an nan lè sa. Koman nèg ye frèm? La ebyen nou wè la e soti nan e soti nan e nivo sanksyon ebyen nan moman ke nap pale la ebyen se e me yo mete misye a a an di aleka nan gwoup sogebank ebyen cherif abdala nan moman ke nap pale la ki deja twouvel yo metel an yo metel e an karantèn ebyen yon moun tankou e e yon moun tankou anri seyan ki li menm nan moman ke nap pale la te deja ebyen kote ke yo te deja jele fon misye ebyen sè le sè le twou de lòm dafè E le pwisan òm dafè Cherif Abdala ki nan moman tanpay la li nan kouri ebyen gwoup Sogebank jisteman yo deja mete misye an karantèn ebyen misye pa pa fè pati jisteman gwoup Sogebank ankò nap raple w Cherif Abdala se vis prezidan jisteman administrasyon Sogebank lan ebyen soti nan nivo sanksyon ebyen e kote ke peyi Kanada mande ta deja pase nan gouvènman ayisyen an pou ta jisteman jele fwon tout mesye sa yo ebyen ke yo genyen nan seri de bank an Ayiti tankou lòt bò dlo e nou kapab di Cherif Abdala ki li menm nan moman n ap pale la a ebyen li deja konjige l o pase nan tèt Sogebank ebyen daprè yon nòt daprè yon lèt tou louvri ke n ap raple w direktè Sogebank lan n ap pale de Robert Moscoso li menm li mete deyò ki se prezidan. gwoup Sogebank lan ebyen Cherif Abdala ebyen li pa fè pati Sogebank ankò ebyen li deja ebyen jisteman yo deja fòsel remèt demisyonl ebyen sityasyonl konplike la kote ke dan lè zè ki vyèn genyen jisteman gen lòt la ki ap kontinye jisteman mete deyò e ap kontinye jisteman bloke kont yo la ebyen nou wè la ebyen sityasyonl sityasyonl pran lòt nivo la nan kad batay kap fèt jisteman kont dè moun ki yo menm enplike nan zafè kòripsyon e jisteman. Bay bandi tete nan peyi dayiti. Anndan sektè prive a la, gen gwo konfli, gen gwo divizyon, gen yon panik, gen yon van kouri la. Paske lè nou di w peyi Kanada ap bay mesye sa yo sanksyon, ebyen pa bliye yo plizyè la. Gen sanksyon ki kòmanse bay, epi gen anpil lòt sanksyon ke ki gen pou vini. Du mwens ke nou espere. Ok. Men la, sektè prive a nou wè ki ap pran pòz ke, vous savez, tout va bien. Se pa vrè. Sa ne va pa medam mesye sa ne va pa sa bagay yo trè kritik pou yo la e se menm sektè prive sa pou pa di sektè revandè sa nou konn ki enplikasyon anndan peyi an nan tout destriksyon nan tout sa ki fè peyi ale mal la yo toujou premyè ebyen jodi a la wi sanksyon peyi kanada bay lan e sensèman nou menm non sèlman nou salye sa ebyen nou ta swete yo ale ankò pi lwen paske la. E pa bliye ke yon pati nan nòt lan li di ke jisteman depi se byen ke mesye sa yo posede non sèlman y ap jle byen yo epi depi se depi yo pe enpòt avèk lòt òganizasyon ke yo kolabore depi non yo te site senpleman ebyen teknikman konpani sa yo ta sipoze gen pwoblèm tou ebyen se youn nan rezon la se pa lòt bagay medam mesye. Ki fè ke w tande Sheriff Abdallah gentan ap kouri retire kò l nan tèt Sonje Bank, se paske jisteman li konnen sanksyon yo rive sou li. Donk, se enpòtan. Pa, la nou pale w de peyi Kanada hein. Nou poko menm rive sou Etazini. Nou poko menm rive nan administrasyon Biden nan ki efektivman nou wè ki ta vle repran la relèv. Donk, se serye. Sektè oliga yo, revandè sa yo, ebyen yo nan kouri la, e nou toujou ap di l pral gen kouri, ebyen kouri a kòmanse tout bon la medam mesye. Kouri a kòmanse tout bon, gen anpil nan nèg yo la, yo yo pa ka al sendomeng, menm sendomeng ap ba yo sanksyon en, pou pa di, pou pa di ee etazini. Antouka an nou avanse sou sa a la non, n ap gade ti lèt lan la, ee jis rezime l pou nou frè m. Ebyen e di nou kapab di nan kad jisteman yon lèt e ke jisteman administrasyon e Sogebank la menm yo e mete deyò ebyen kote ke yo yo enfòme gran piblik la ebyen lòm dafè Cherif Abdallah e li pa fè pati jisteman e Gwoup Sogebank Ayisyen ankò deja eben li jisteman non sèlman li deja demisyone eben son sòt de miz an karantèn ki fèt de fason de fason entèlijan kote ke yo te mande misye kòm kwa se mande kòm kwa se misye ki remèt demisyon men ilè di dimi e daprè enfòmasyon ke nou genyen genyen jisteman presyon kap fèt Bon kote jisteman gouvèneman kanadyen an e nou wè kounye la nou wè gouvèneman ameriken an mete pye l nan batay la ebyen gen presyon k ap fèt bò kote gouvèneman kanadyen an aprè yo fin sanksyone pèsonalite politik sa yo pèsonalite ki yo menm twouve yo nan sektè de zafè la aprè yo fin sanksyone yo ebyen fòk yo jele fon yo e ankò yn fwa medam mesye fòk yo ta menm de fòk gouvèneman Ariel Henry a ta degaje l pwosede a arestasyon mesye sa yo paske nou konnen nan kad dosye ki te monte kont mesye sa yo gen jisteman gen se yon dosye ki byen monte donk avèk gen prèv e nou konnen e nan kad e jisteman dosye sila ebyen nou wè la ebyen soudènman lòm dafè Cherif Abdala li deja bèl e byen jisteman e yo deja mete l an karantèn yo deja mete l aleka ebyen èske finalman mesye sa yo menm yo pral. Nou pral nou konnen gen yon pòsyon, gen yon kantite nan mesye sa yo aktyèlman la gen yon pwosesis kote ke yo kòmanse jele fon mesye sa yo, yo kòmanse bloke kont yo. Yon moun tankou, n ap raple w, yon moun tankou Henri Céant nan moman n ap pale la a, ebyen gen misye deja ap sibi yon reyalite konsa kote ke yo ta kòmanse bloke kont misye nan sèten nan sèten bank. Men nou wè Cherif Abdallah ki li menm. M panse ke Jimmy ap yon moun tankou Gilbert Bigio e Sheriff Abdallah, nap raple w semèn dènyè la ke yo te jisteman le Canada te sanksyone resamman donk jounen jodi a la ebyen bagay la pran yon lòt faz, batay la pran yon lòt faz ebyen mesye sa yo la yo nan kouri nan sektè bankè la ebyen nou konnen se la mesye sa yo e sere yon pati lajan yo nan peyi Dayiti nou konnen mesye sa yo gen anpil lajan nan lòt peyi men se si e sèten Donk pa genyen jisteman, pa gen blablablala men gen aksyon k kòmanse poze bò kote jisteman sektè bankè yo ki kòmanse genyen ladan yo ki aksyonè nan bank sa yo tankou soje tankou Cherif Abdala li menm se yon aksyonè nan sogebank ke l te ye misye deja deyò men n ap swiv dan lè zè ki vyèn ebyen ki lòt demach ki pral gen pou pran ki pral gen pou fèt pou kapab sanksyone pou kapab jisteman non sèlman sanksyone dòt pèsonalite politik men poukwa pa poukwa pa ap kontinye jere fon mesye sa yo kontinye e bloke kont yo donk m panse pèp la la pral kòmanse la ebyen jisteman rejwi nan yon tèl inisyativ pa rapò avèk nou konnen e ki krim finansye mesye sa yo enplike non sèlman nan dosye e kolabore avèk bandi ba achte bay bandi zam. Men kounye la, enben, se pa sèlman sanksyon, son afè de bloke kont, son afè de jele fon, e son afè de jisteman e miz an karantèn, se yon pwosesis de miz an karantèn ki kòmanse ap fèt la kont tout mesye sa yo, donk, e m panse ke se la, enben, jisteman, nou kapab kòmanse kontan pa rapò avèk jisteman inisyativ ki kòmanse ap pran.